Tv lakay haiti pwen kòm nou kontan rejwenn nou ankò yn fwa nan dènyè video nou pou jounen mèkredi a mèdam e mesye zanmi konpatriyòt nou yo e nou pote anpil enfòmasyon pou ou la ebyen fòk nou diw batay la li rèd rèd rèd la antre lapolis ak bandi E gen anpil moun ki nan kan lapolis e gen anpil lòt tou ki yo menm nan kan bandi yo pou sila yo ki pa dwat, pou sila yo ki nan konivans ak nèg ame yo, eben yo pa ta vle wè lè lapopo ap mete dòmi ajamè nan zye bandi ki yo menm pran peyi sa a pou yo, ki pran Ayiti kòm si se yo menm sèl ki chèf se yo k koupe rache, se yo k kwit separe, eben lapolis jodi a la a e l menm mande ak kominote entènasyonal la pou pran yon sanksyon kont Abinader paske fason y ap depòte ayisyen yo se pa yon bagay ki bèl ditou e pa gen yon peyi nan mond lan k ap dakò ebyen fason ke y ap trete ayisyen bagay la grav bagay la vrèman fè nou mal men se byen domaj nou pa gen anyen ke nou ka fè donk si otorite yo yo menm ki wo plase yo pa fè anyen e nou menm ti pèp la bon nou pa ka fè anyen. Ebyen nou pral envite w tande tout e donk e deklarasyon chòk ke Moïse Jean Charles li menm li fè anndan videyo sa e lapolis tou ebyen ki manyen manm Vitelòm kote 2 sòlda tonbe. Bòn ekout, rete konekte sou videyo a jiska la fen guys, nap rejwenn nou. Ekran pli men nou pa konfime l. TT pa konfime l. Sof ke gen anpil kout bal k ap tire paske Martissant, Village de Dieu, Grand Ravine, Ti Bwa an gè. E nèg yo bezwen pran kontwòl kafoufè ki poko fasil, kout bal ap pete. E nèg krisla yo tèlman pran dimansyon, nèg yo gen cha blende avè yo. Nèg yo ap mache seryezman sou matisan. E gen yon vye bri kap kouri sou ti lapli, tete pa konfimel. Donk ou konnen mwen menm pa nan sansasyon, donk si m pa konfime yon bagay, m pa ka kouri lage l ba nou kòm enfòmasyon. Ok, e sa t fè maten an, tankou avan yè, depi yè, gen yon bri t kouri sou pwofesè Wilson Lalo. E ba de koze t pale sou Wilson Lalo, jiskaske nan p chèche vrè enfòmasyon an, misye an fò li pa gen yen. Ok, donk li pa gen yen, sa vle di ke nou menm nou pa nan presipitasyon, nou pa nan sansasyon. Ok Donk nou pa nan sansasyon Donk si te gon bagay nou tap gentan rapidman atè a pou n konnen ki sa bagay lan ye dirèkteman Ok Imaj n ap gade sou ekran n prale vit Se 2 sòlda 2 bandi bon bagay ki tonbe anba bal lapolis. Paske souvan TT di nou sa nou po Bon kiyès ki renmen di bagay sa a? M kwè se James Pierre, misye di w sa medya, sa radyo ak tele pa di w, e misye ap fè tele wi. Eben James, gen bagay ou kache moun yo apa? Tande byen wi. Eben sa lòt medya yo pa di w oubyen poko di w, TT di w plis ke sa. Imaj ki sou ekran an, se de bon bagay Se konsa m renmen la police dim o 2 moun mortellement blessé. Esa m renmen Garry Derosier. E lè nou dim o 5 bandi tonbe epa bib ki nan men yo. 5 bandi tonbe kot kot sak t avè yo. Anyen. La se bon bagay. Wè la efektivman gen 2 bon bagay ki tonbe gen 2 manch long ki atè a. La se bon bagay. Kisa k pase? Alò souvan lapolis ap bann dezenfòmasyon ou konnen se nòmal pase si yo fon kou fò yo bay tèt yo yon ti bagay ou konprann bat yon ti bravo pou tèt yo pat gen yon operasyon a pwoprman di e nou konnen mwen menm se verite a pou m di mesye mwen ap tande m a e pa kont m gak nou men fò m di verite a se pa fòseman yon operasyon te gen Ok paske pou gen operasyon se bagay ki planifye, lapolis deside al nan yon zòn, lal demantle yon ekip vagabon. Se pat sa reyalite a te ye. De nèg sa yo t tonbe a, se 4 nèg ki te la. Gen 2 ki gentan chape poul yo, e gen 2 ki rete. Ki sak pase? Selon enformasyon nou jwenn atè a, Solda sa yo se ta nèg vitelòm antreprenè vitelòm wi m wè ekip moun tòsèl la ou wè jan yon peyi difisil m ap gade yon ti malèrèz wi k ap di w vitelòm viv vitelòm wi adje bondye ou wè sa lajan ka fè 2 solda sa yo selon premye eleman enfòmasyon se 2 solda vitelòm yo ye sa k pase Nèg yo genlè te gon randevou pou ale kot kempès sou bèlè e sa fèm di moun bèlè fò yo pridan paske gon move van kap soufle sou bèlè la e n pa konn kisak ka rive nan jou kap vini yo nèg yo genlè te gon randevou ak kempès e sa fè zen yon ti kras melanje paske vitelòm di nèg yo pran non ke kòmsi yo son konplo men se pa konplo non se pa konplo men sak pase. Nèg yo ap sòti sou pòs machan, nèg yo ap desann sou lalu prèske nan ang lalu e kapway la yo pran nèg yo. Men, pi devan gen yon ti dodann, sa yo rele polis kouche nan laru ya. Sa k rive lè, pandan nèg yo pòs machan, nèg yo gen lè pa konn zòn nan byen, pa konn wout la byen pou yo rive ak fasilite sou Bèlè. yo fè kontak sou Bèlè, epi Bèlè voye on motosiklèt pou al chèche nèg yo. Tande peyi a! Kempès voye on motosiklèt pou al chèche nèg yo. Le fè ke jodi a, pandan gen ti gaz, gen patwouy lapolis ki ranfòse nan ang la, epi sa k pase? Nèg yo su wer machine nan ki pa yon ti kras sispèk. Polisye yo nan nan bren an. A se lè te gen nan nwit. Yon bagay ki pase vè 9 è di swa yè swa sa pase. 8 è 30 pral 9 è di swa se lè sa sa pase. Sa di nèg yo remake machine nan nan bren an. Nèg yo mete yo sou men yo. E pi lè yo wè moto ap vini. Lè polisye yo rete chofè moto a misye pa kanpe. Kounya chofè moto a gentan fè nèg yo siy pou yo vanse. Lè kounya polisye yo wè machin nan, moto a se dèyè machin nan li t ale. Epi sa k pase? Lè nèg yo rete machin nan, machin nan pa kanpe. E le fè ke machin nan pa kanpe, kounya olye machin nan kanpe lè polisye yo gentan mete yo sou men yo, nèg yo tire. Vwala ke yo tire e yo pa vrèman konn wout la pou yo gentan lage yo kote yo prale a. Ah nou pap ba w manti. Epi move chans pou yo sanble te gen yon blende anba nan ang lan. Ah yo met bagay nan men nèg yo. Lè lapolis mete katous sou nèg yo, gen yon nèg ki gentan touche par bal nan machin nan. Gon lòt ki pran bal e sa t fè wap wè misye al mouri pi devan nan ang lan. Misye ap trennen anba kout bal men l paka reziste finalman l tonbe e lòt 2 nèg yo gentan chape pase l gentan nan nwit. E sa t fè map mande edh fè efò bay ti kouran an sa ap ede lapolis sa ap ede diminye kestyon ensekirite nan peyi an lap redwi l bay ti kouran an sa ap ede lapolis travay gen bon polisye gen vòlò men gen bon polisye. Kounya sak pase? Kounya lè la polis rive epi yo gentan wè 2 zam sa yo rete pase 2 nèg tonbe 2 zam yo rete gon youn ki nan machin nan youn tonbe atè ou konprann kounya genyen la polis manke fon lòt bon kou wi paske gon machin ankò t vin dèyè nèg yo wi ki vini pou vin dèyè kadav yo wi haha epi la polis bon m di w la popo nou nou fon kou ki pa entèlijan Se pou n te mete n alawonyay la nan kwen an, kite yo vini. Kounye a gen yon machin ki vini pou vin leve kadav la, kadav yo atè a. Epi lè nèg yo parèt, paske w konnen lè gen tan nan nuit. Epi lè nèg yo remake gen polisye anlè a, epi nèg yo rapidman yo rantre. Kòman riyèl sa rele? Gen yon ri, nèg yo kouri rantre ladan l, yo file. Kounye a ki sa k pral pase? M desann m al gade atè a sa k pase. Gon telefòn nan machin nan kap sone san rete. Tan rete. Epi gon nèg. Misye pa gen vwa sadik. Gon polisye t pran pran telefòn nan wi. Epi nèg la di. Sak pase mesye. E se kilik. Li di son kilik. M pa konn kilik. M pa konn gele kilik. M pa konn. E gele kilik frè bougoy. Pwobableman. E a jis son kilik. Li di e kilik. Epi li di konsa e. Mesye sak pase nou pran bal nou touche nou sesi pase bal nouvel la gentan gaye nouvel la gentan pati ou konprann kounya 2 nèg sa yo arete 2 zam yo sezi e selon enfòmasyon nou jwenn nèg sa yo se nèg vitelòm ki ta pral dèyè bal nan men kempès donk kempès voye chèche yo ak motosiklèt Kounya sak pase presyon ap mete sou Kempès fòk yo atake pòs machan e map mande lapolis pou ranfòse pòs machan paske la yo gen menas sou pòs machan e vwala ke Bèlè pa vle atake pòs machan e nèg yo di gen ti menaj yo madanm yo se la sou chandmas la yo ye atè ap kale kò yo pa pral atake lapolis nèg yo pa vle Vitelòm fache kounya misye di si nèg yo pa vle li pral pote chèf yo Izo plent. Zen an melanje. Sa vle di ke pou lenstan la popo on ti kras ranfòse anba a, ebyen 2 nèg sa yo te la yo pa la ankò. Ou wè sa w tande a wi. 2 nèg sa yo te la yo pa la ankò. Ils ont été mortellement blessés ok. Je suis Theriel Thelus et fier. L konekte. Machin ki vin leve kadav lan, lè l remake gen la popo t parèt, epi nèg yo kouri rantre nan riyèl Jardin. Nèg yo kouri antre. Si nèg yo pa gen tan kouri antre la a apa. Yo tap yo tap jwenn ti bagay nan men yo. Yo tap jwenn bon ti bagay atè a wi. Bon ti bagay. Kòmanse gade towo sa sou ekran. M pral pale sou li. Antretan an al fon gade yon bagay. Paske pandan gen tout deblozay sa nan peyi an. Mwen di n ke zafè lekòl la l preske efase an Ayiti. Gen kèk lekòl de renon. ki te kòmanse ap travay sou watsap, se yon peyi difisil vre wi, sou watsap, kounye a yo anba chal y ap fonksyone, gen yon pakèt lekòl ki kòmsi ki aksesib pou moun nan klas defavorize an, lekòl sa yo an ap deplase. Pilye yo pil sou pil anndan chak fraz nan peyi vwazen. E, pèp ayisyen, sa ap fè nou nan Sendomeng la a, jou fè bwa tonbe nan dlo, se pa jis pèp ayisyen. Pèp ayisyen, vwazen nou. Ap defann peyi yo se vre men yo paka fè nou sa yap fè nou la men te gon lè peyi japon peyi japon te fè chinwa yo pi mal pase sa se nou menm kap fè nou la jodia jodia chinwa yo pou nou gran pèp sa dominiken ap fè nou la yo Se bagay pou lemonnantye kondane e nan jou kap vini yo fòn reyaji sou sa pèp ayisyen e nan pi bon moman manje ap bwè vann nou nap di pwodwi pa monte nan peyi a gon lè nap di sa wi paske sa yap fè nou la se bagay limanite dwe kondane dezyèm bagay. Sa pou Ayisyen ap pase sou plas Hugo Chavez la tou pre ayopò a? Se pa bagay bèt non. Nou konn wè bèt ki nan lapli. Se pa sa moun sa yo pase. Se pi mal toujou. Eske peyi a gen dirijan? Non. Jodi an, grangou ap tiye moun anplas anndan peyi a. Sa pa pale! Men grangou ap tiye anpil moun, anpil moun, anpil moun anndan peyi a. Grangou toupatou! E nou ka wè tou kòman y ap vann jenn gason, jenn fanm, pil sou pil, al tiye yo. Gen nan yo pran lajounen, gen nan yo pran aswè. Pandan m ap pale avè nou la a, mò plizyè kote nan peyi an, plen militan politik yo tiye, k ap revandike dwa yo, grangou ap tiye, olye yo pran zam, yo di y ap regwoupe yo pou yo goumen pou retire tèt yo nan sa yo ye la a. Kòm rekonpans, olye yo tande yo, se tiye y ap tiye yo. Pèp ayisyen! Nou konnen klas mwayèn nan li disparèt. Anpil nan yo al tire Sendomeng. Pwoblèm pi rèd, pa gen vi ankò pou yo. Ensekirite toupatou nan tout kat kwen peyi a. Bank yo, menm si w gen lajan labank, ou gen 50 mil dola, ou gen 20 mil dola, ou gen 100 mil dola, 10 mil dola ameriken ou al chèchel pou al fè kòmand pou fè biznis pou fè nenpòt ki bagay bank yo di se sèlman 200 dola ou ka bò ou menm tou ki gen goud pou al chèchel yo di w pa gen siyal manti wi yo pran kòb nou depoze lakay yo. Y al fè kòmand bato diri, bato farin pou yo vin vann nou chè. Se sa Prezidan Biden te di. Lè yo di w pa gen siyal, se pa vre. Dola, dola te 167 goud, nou leve kanpe l bese 110 goud, 115 goud, jodi ankò. Dola leve kanpe. Men l prèske rive 130, 540 goud. Sa vle di ki sa? M ap ban nou detay sa yo pou m montre nou nan ki sa nou ye pèp ayisyen. Si n pa fè byen, nan yon mwa, yon mwa edmi ankò, dola pral rive 200 goud sou nou. Pèp ayisyen, yo di gen gaz nan ponp yo, poutan moun pa ka al achte gaz. Pèp ayisyen! Si kanpe pandan 3 mwa pou gaz bese, se konsa yo vin ban nou gaz la nan ponp yo, nou pap asepte bagay sa. Demokrasi pa ka fè, eleksyon pa ka fè, ensekirite tribòbabò, katye popilè yo, olye yo ede jèn yo, yo rezoud pwoblèm yo gen nan katye popilè yo, men, olye yo soutni jèn yo, mete lekòl pwofesyonèl pou yo, se zam yo lage nan men yo, pou yo vin yo rele yo bandi. Pèp ayisyen, dyaspora a, fredi ap tiye l. Li mèt travay maten, midi, swa. Yo pa gen somèy. Kisa yo gen kòm rekonpans? Se sik, se tansyon. E, fredi ap tiye yo. Yo anvi tounen nan peyi yo. Yo pa kapab. Y ap travay ojou le jou pou peye bil sèlman. Pèp ayisyen, Ouvriye k ap travay nan faktori pa gen lavi pou yo. Jenn gason ki vin fè etid yo, se taksi moutè y ap fè. Sa ki rive nou e sa k pral rive nou, nou pral mouri peyi a, nou pral mouri pèp ayisyen, grangou pral tiye nou, grangou deja ap tiye nou e ensekirite pral tiye nou. Nou pa ap arete nou kibò pa bò, nou pa grangou ap tiye nou. Jodi an, nou ka wè sa k ap pase Okay. Y arete rebèl, y arete anpil lòt moun nan tout peyi a, y ap arete moun e anpil nan nou mouri. Jèn 47 yo, baz 47 yo men yo twouve yo nan mòg. Jèn Site Solèy mouri, jèn toupatou mouri. Y ap arete jèn sou Chemas lan, y ap arete jèn nan sou Dèlma, toupatou. Ebyen, Jodi an, si n pa frene pèp ayisyen, n ap disparèt. Sepandan, m vin prezante so pèp ayisyen an. Son pèp ayisyen kisal ye se mizè se grangou yap tiye yo e ensekirite pral manje yo lakay yo avèk grangou sa se son pèp ayisyen an men sim prezante son pèp ayisyen an fòk m prezante son laboujwazi tou sim prezante son pèp ayisyen an fòk m prezante son mesye bòkè tou sim prezante son pèp ayisyen an fòk m prezante son kolon an tou mesye kolon yo Afranchi yo, esklav a talan, esklav domestik yo, ki nan tribinal yo, ki nan palman yo, ki nan leta a, ki nan gouvèneman k ap mennen peyi an, ki nan laprès, ban m prezante nou sò nou. Ebyen! E pa mwen non ki di l. S on konsta m fè. Paske m soti Pòdepè. Bon malere on pèsonaj wi. Li di mwen Jean Charles. Ou se Xploit Dayiti. Paske w fè nou konprann anpil bagay. Ebyen, sa m pral di la a, pa ban m tò mezanmi. E se pa mwen ki pral komèt li non. Men se vini l ap vini. Si peyi a pa gen on pè. Pou klas mwayenn yo vin zòrèy yo, pou dyaspora ka tounen, pou moun geto rale yon souf, pou chomè rale yon souf, pou anplwaye leta viv, pou moun k ap travay nan faktori viv, pou moun k ap kondui moto ka viv. Si Ariel pa demisyone, si bank yo pa jere dèt yo, si bank yo pa tande rezon, si y ap kontinye pran dola nou, Si ap pote dola sou nou, sil, diri, farin, sik, siman, tal, kontinye gripe. Si moun sa yo pa tande rezon, si anbasad yo pa tande rezon, men sa k pral rive. Nou pral rive yon kote, Makandal ap tounen kòmandè peyi a. Makandal nan tan lakoloni poko fini non. Jounalis yo, se pa mwen ki pral detaye kisa Makandal te fè tande. Moun kap swiv mwen la yo, al gade nan tan lakoloni kisa Makandal te fè. Se pa mwen kap fè l non, se konsyans m tèlman wè pèp ayisyen an pran paske yo pa kapab ankò. Nou pral rive yon kote, menm sa Desalin te fè a, la pral retounen ankò anndan peyi a e lap refèt ankò. Nou pral rive yon kote. Menm sa ap peyi Mali. Mali yo sot fè lòt jou la a. E pa mwen kap di sa yo te fè non. Jounalis yo nan detaye pou pèp la. Sa malyen yo te fè. Sa malyen yo te fè fransè yo. Sa malyen yo te fè ameriken yo. Sa malyen yo te fè kanadyen yo. E pa paske m vle non ameriken. E pa paske m vle non fransè yo. Se sak pral rive nou. Nou pral rive yon kote. Menm sa Che Guevara te fè nan peyi nan peyi Kiba li pral fèt an Ayiti tou tande. Si blan yo pa tande rezon, si kolon yo pa tande rezon, si afranchi yo pa tande rezon, si esklav domestik yo, esklav an talan yo pa tande rezon, e men sa k pral rive nan peyi a. Jan m wè je pèp ayisyen kale la, m pa vin fè konferans lan pou m pale pale anpil pale anpil, m vin di ayisyen yo, Si yo pa leve kanpe, grangou pral tiye yo, ensekirite pral tiye yo. Nou pa wè sa k ap rive nou? Pri gaz la sèlman, mè gentan mete ti mamit diri an a 150 goud, 155 goud. Pri gaz la sèlman, mè l gentan mete sachè spageti an ki te vann 17 dola, mè l gentan 50 dola. Pi ke sa sèlman, si Ariel rete, li pral mete ankò enflasyon nan panou enflasyon ki sa li ye, paske l mande Bank Santral finanse defisi bidjetè a pou li. Jounalis yo, pale pèp la! Finanse defisi bidjetè la ki evalye a 32 milya de goud sou do pèp la ankò. Pèp ayisyen, si nou pa leve kanpe, nou wè dola a Li gentan rive 132 goud 133 goud nan 2 mwa 3 mwa li pral rive 200 goud lè sa on ti mamit diri pral vann 200 konbyen goud pèp ayisyen m pa vin la m fè nou pè men plan yo si n pa fè byen jan m wè ayisyen konprann nan kisa yo jodia sa m di la yo se yo k pral rive nou nou pral rive on kote. Pèp la pral tounen malye yo, yo pral mete blan deyò. Nou pral rive yon kote, Makandal, menm sa l te fè nan tan lakoloni, li pral repete ankò. Se pa paske m vle pèp ayisyen, m pa de movèz fwa, m pa preche vyolans, men s on verite ke m vin pale. Pèp la fè 3 mwa leve kanpe pou gaz desann, pou dola desann, pou yo pa dola yo, pou sekirite rezoud, pou Ariel Henry ale, olye moun yo tande rezon, se zam yo mete sou nou. E, pèp ayisyen, m te gentan di nou, nou nan mitan rivyè lan, nou pa ka kase, kou pou nou tounen. Se sa k fè, m vin anonse nou. Sou Channmas lan, yo pral pran otorit Dèlma a e y ap sòti nan Zaskizè pou yo pase nan Kafou Rezistans lan. Y ap pran otorit Dèlma a, y ap antre Dèlma 32 e yo pral pale pawòl la devan biwo PINI an Ayiti. Yo pral pale avèk yon lòt vole pou yo konnen de ki prevyen. Pou se etranje ki pou di nou adwat agoch. Etranje yo! Nou pa wont? Nou pa wont? Nou fòme lapolis pou nou olye nou gen sekirite se ensekirite. Se nou ki di kilè pou eleksyon fèt e se nou ki chwazi moun nou vle menm si nou pa ka repete l ankò anndan peyi a paske pèp la gran jodi a. Se nou menm ki di nou menm ki modèl ekonomik. Nou ban nou ajisteman striktirèl pou n rezoud pwoblèm ekonomi nou nan mizè pi rèd ekonomi nou atè se nou menm ki di men ki wout pou nou fè avèk edikasyon se nou menm ki di men sa pou nou fè pou n mennen peyi nou pou n devlope ayiti okontrè mizè pi rèd sèt fwa si nou chire nou paka pran direksyon pou nou ban nou ankò se nou menm ayisyen kap pran direksyon nou. Se sa k fè, mobilizasyon pral fèt nan nò peyi an tou. Moun yo pral soti Kafou Madlin, yo pral nan Kafou Samari, Rivendè, tout vil la. Yo pral soti Vètyè, yo pral mobilize nan tout kat pen vil la. E, Okay pral leve kanpe, Jeremi pral leve kanpe, Leogal, Tigwav, tande konferans yo, Chantray, tout yo pral pran tout konferans yo. E nou tande tou Miragwàn. E, nou sot wè. Nan pyès pale ekri de televizè, m te fin prezante devan nou yon tablo ki sonb. Tablo a sonb pèp ayisyen, pa gen espwa pou nou ankò. Men si n gen valè, nou kanpe, nou pral wè ki nan ki tray nou pral ye. Pèp ayisyen, pa gen kanpe, mobilizasyon reprann, chanjman fèt nan peyi a, toutan mesye vòlò pa tande rezon, toutan fèchè pa tande rezon, nou pap kanpe mobilizasyon yo jiskaske nou retire Ayiti anba grif. Sa yo jij yo se to. Kenbe la pa lage koze jij Ariel Henry Ariel Henry te kriye Ariel Henry pa onèt Ariel Henry son gouvènman ilegal ki te mele nou ak koze jij Ariel Henry ye te ou pa wè se moun pal li mete Ariel Henry jan Ariel Henry ye la ou wè kak ou mete jij Nan kou kasasyon, kè Ariel Henry wap pale la se pou pèp e pou pèp la konnen desten nou se kapasite nan tout ti bout kwen. Pèp ayisyen pa kite mondyal lan vin dejwe nou nan tout ti bout kwen. Pèp ayisyen kontinye leve kanpe. Sin pa kanpe nou kite Ariel an plas se fini pou Ayiti. Ke Bondye beni peyi Dayiti. Gouvèneman lagè fò gouvèneman Ariel Henry. Men kan tou saji de desizyon pou yo pran ak ki moun pou yo chita, se anpil òganizasyon, anpil strikti politik ki fè KTPS la. Jodi a, yo kòmanse pale avèk anpil sektè e nou te vle sa. Nou gen sa nan fèy de wout kòm misyon. E sa k fè m vin nan konferans lan, m pa pral pale pou yo. Se yo konnen kilè pou yo pale. Se yo k konnen kòman pou yo mennen bak pou kat tps la pran wout li. Men sèl sa m konnen, kat tps la se altènativ pèp ayisyen an. Mèsi!